Se pou n denonse Leta ayisyen. Nou konnen 3 desanm se jounen mondyal de pèsòn a bezwen spesyo. Chak 3 desanm Leta rekonèt nou egziste, yo pale de nou. Men depi 3 desanm fin pase, toutè fini. Yo pa konnen si nou egziste ankò. Nou vin la pou n di Minis Pierre Ricot, apezman sosyal la pa rive sou nou. Li pa ateri, se sa k fè nou vin la. Deye twazyèm bagay ki fè nou vin la, nou wè Nasyon Zini chwazi yon tèm ki se Bon jan travay pou tout moun andikape. Men tèks de lwa yo la, e pòtan sou lentegrasyon nan administrasyon piblik la, chak kote k ta dwe gen 21 moun k ap travay, ta dwe gen 2 moun andikape k ap travay ladann. Nou di sa yo ba nou an twò piti, e menm sa yo ba nou an tou yo pa respekte l. Pa gen andikape k ap travay vre. Nou vin mande Nasyon Zini yon kout men pou l fè Leta ayisyen, pou l fè presyon sou Leta ayisyen pou l kapab respekte tèm sa a ke l mete deyò a, lè 3 desanm fini pou yo kapab toujou pale de tèm sa. Pou 3 desanm pral rive pou yo pa pran yon lòt tèm met sou tèm sa k te la epi sa menm pa t aplike. Se sa ki motive nou la maten an. Non, pa genyen ditou. Kèl gen 2 tan kou gen Biwo Sekretè Deta a Lentegrasyon de Pèsòn Andikape, jiska mentenan, nou pale avèk Sekretè la, li di pa gen anyen nan men l, yo trete l an paran pov. Pafwa, ou rive nan biwo a menm dlo ou pa jwenn pou bwè. Yo pa bay Jena, yo sèlman pran mesye Jena yo, mete l la, tankou yon koli anbarasan, ke ki te anbarase yon lòt kote, yo pran l mete la, yo trete nou an paran pov. Sa vle di se sou la fòm yo mete biwo a la men nou pa jwenn sèvis. Nou gen plizyè rezon ki mennen nou isi a. Premye rezon k mennen nou isi a, se sou monkach apezman sosyal atifisyèl gouvènman an te di l ap bay la pou ak moun vilnerab yo te moute gaz la. Ebyen moun andikape t pi vilnerab, yo pa janm jwenn bagay sa menm. Kòm 3 desanm se jounen mondyal pèsòn andikape, nou di olye pou yo nan egare nou nan bay monkach, Fèl non espas leta nou gen biwo silvouplè nou di CAS pa bliye nou CAS pa bliye nou nou di nou menm nou pa nan moncash ankò met kòb la nan anvlòp pou nou Pierre Rico a tout gouvènman l lan nou gen plis ke 1 an depi nou te vin la deja yo te di nou nan apezman sosyal la yap fè sesi yap fè sela pou nou yo pa fèl moun sa yo blofè e mafya yo ye nou menm nou mande On sèl pwogram pou yo fè pou nou, mete kòb la nan anvlòp, nou pa nan mon kach. Anpi nou mande manje, bay y ap ba nou ti sachè diri, nou ap kenbe nan mon, tankou moun k ap mande nan mache, nou pa nan bagay sa. Lè Bank Mondyal, Nasyon Zini, di ke, lè l di konsa bon travay. Nasyon Zini toujou ap apiye konpi. Lwa di bon travay pou moun andikape. Pa gen andikape k ap travay 1. Tout andikape si yo pa mande yo p ap manje. Machann yo ki te konn sipòte yo pa ka ap sipòte yo. Nan ki sa bon travay la? Lè nou mouri yo jete yo jete nou. Nou pa gen kote pou nou dòmi. Nou p ap travay. Nan ki sa bon travay la mega? Mwen m ta renmen mande Nasyonzini silvouplè kòm e ou t chèf yo, e ou t papa yo, yo pa rekonèt si gen andikape an Ayiti. E ou t papa e ou t manman yo yo pa rekonèt si gen andikape an Ayiti. Nasyonzini silvouplè si gon bagay wap fè pou moun andikape konsilte òganizasyon yo chita avè yo pou yo ka baw verite depi HF sa yo ou pran se pa ol otèl yo pral pale w pa e site solèy nou gen andikape t mouri sou tout teritwa andikape mouri moun pran bal chak jou moun ap andikape nan aksidan machin Tout kote, nou mande jistis pou tout andikape, nou di fo demokrasi a nou pa ladan l. Lè yon peyi gen demokrasi fòk tout moun ka manje, fòk tout moun ka al lekòl, fòk tout moun gen swen de sante, fòk gen sekirite. Yon peyi y ap touye jounalis, y ap kidnape andikape yo, nou pè di èn pa di. Nou pa nan fèt, nou denonse l, nou pa ladan l. Met lajan nan anvlòp ba nou nan sekretè deta. Obyen yo ka pran yon meri nan peyi a yo fè l. Men nou pa nan karibe, nou pa nan fèt, nou pa ladan l.